Nap di tout moun bonswa, bonswa, bonswa Se avèk anpil plezi nou vin lakay ou aswè a pou nou vin pale ansanm avè w avèk vrèman anpil plezi chak swa nou gen chans pou nou vini la a pou nou ba w dènyè enfòmasyon sou imigrasyon ankò non mwen se Rony nèg imigrasyon an nèg imigrasyon an non mwen se Rony rele m pou poze m nenpòt kesyon e mwen prè pou ke mwen reponn ou mwen prè pou ke mwen reponn ou.